Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nap salye tout moun ki nan sendomeg ya pa mal de fan ki ekoute e ki regarde an menm tan du kote de mianbale pouchi sa va byen Videyo ki te pwovoke sa n ta kapab rele la grande polémique au sein de la société, il y a des gens qui se prononcent pour, il y a d'autres qui disent non, c'est pas comme ça, ebyen kounya la m ta kapab di komisè Jean Ernest Muscadin li plonje totalman dans la discrétion nan kad travay l ap fè. Aprè Zo Pwason, konsidere kòm bandi ki sòti nan Vilaj de Dye, Anpil lòt moun konsidere l tou kòm yon senpl endividi. Bay ekoute! Komisè a pase a laksyon yon lòt fwa. Komisè a, m gen enpresyon ke l ap manje yon seri de nèg ki gen non dwòl. Si fwa pase a se te tou pa zo pwason, jounen jodi a se pa tèt kòk. Hehe tèt chaje. Daprè yon pwòch nan pakè jiridiksyon an, ki li menm nou pataje enfòmasyon avèk li, ebyen sitwayen sa te genyen yon ouzi nan men li. Byen jwe komisè. Se yon bandi ki tap opere nan zòn Dufort nan komin Leogàn e ki tap eseye travèse komin Miragwàn vè lè 2 zè di maten lè li sote sou yon ekip ki ap travay an pèmanans Ekip Pakè a ki dirije pa Jean Ernest Muscadin. M di nou sa deja, depi nou gen va dèyè nou, nou mèt met tèt nou Miragwàn. Depi nou gen va dèyè nou, nou mèt met tèt Mibalè. Depi nou gen va dèyè nou, nou mèt met tèt Okay. Pa gen pwoblèm non met al kache men m konnen ke nou pap sòti vivan depi nou parèt nan zòn sa yo paske tande byen Jean Ernest Muscadin li devni yon pèsonalite ensomnyak poukwe li la. Paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke misye son nèg ki dòmi yon fwa par semèn. Sa ka rive misye nan yon operasyon la a epi misye gen yon ti dòmi nan je l, li kage kousen machin li la epi li fè de twa kout pòpyè. Epi sa w tande a la l leve operasyon pi rèd. Se konsa misye vle mennen vi l yon mannyè pou kapab toujou genyen estim popilasyon an. Sepandan gen anpil moun ki di ke. Ce n'est pas ça la façon de faire paske le commissaire li dwe diferansye job commissaire de gouvernement ak job commissaire de police au point ke travay li a anpil moun estime ki si efikas li eklipse un peu travay Komisè de polis Miragwàn nan. Ebyen fòm di nou ke menm ekip sa stope sitwayen sa ki rele Jean Simon daprè yon sous pwòch parkè jiridiksyon Miragwàn nan ki prezante mesye sa tankou yon danjre kriminèl. Nan kòmansman mwa jen an, Elvin Senjak, Zo Pwason, Li jwenn lanmò li. Komisè a te pase l a lenfinitif. E pou jistifye egzekisyon sila, Zo Pwason te prezante kòm yon gwo bandi ki t ap evolye nan Vilaj de Dye nan Pòtoprens. Sa ki sisite anpil reyaksyon. E jounen jodi a la a, apre Zo Pwason, se tou pa Tèt Kòk. Antouka, mesye yo ap travay la o nivo de Miragwàn yon mannyè pou di bandi, Pa gen plas pou nou nan zòn nan. Vilaj de Dye. Izo e sè zakolit. Nou sonje nèg yo te pote boure nan pakè a dènyeman. Nèg yo toujou gen kontwòl pakè a. E m ta kapab di pakè a vandalize paske akote de twa machin lapolis ki nan men nèg yo, sanble genyen divès lòt machin nèg yo pran, machin ki te pou de sitwayen. Pandan nap pale la fòn di ke nèg nan matisan yo, nèg sa yo kòmanse al vann chèz pakè yo nan ru channmas. Humm tèt chaje wi la, chèz pakè pral vann nan ru channmas. Nèg yo kòmanse ap retire adoken. Bon ki koze sa mezanmi, ki koze sa? Nèg yo pran pakè a an otaj, nèg yo fè sa yo vle nan yon peyi, pa gen moun ki ka di way. Pandan m sou dosye izo a, ban m tou ba nou yon ti konsèy. Mwen wè gen anpil nèg sou rezo sosyo k ap mete an titre izo konvèti. Mo a ka pase nan bouch izo wi men mwen menm m p ap janm lage l konsa paske en danjre kriminèl sa pa kapab rive ke li chwazi konvèti du jour au lendemain. Ban m di nou yon bagay, di tèt nou ke izo ta di l konvèti, bon menm lè leta ta bay izo vag Nou pa panse menm moun legliz la te ka touye izo? Izo pa gen anyen li ka fè la ankò non. Ke tann santans li. Si se mò natirèl lap pran ke li pran mò natirèl. Si se leta kap pote boure sou li poul reziste m pa konnen men de tout manyè izo pa ka konvèti el di sa tou li menm paske il a twò denmi. Jounen jodi a la sil depoze zam nan menm sil di w ke li menm li pap batay ankò se mizik lap fè patati patata Men se nèg ak zam kap siveye l. Donk an nou di ke Izo konpòte l kòm yon wa de preferans. Nou pa konprann non. Izo konpòte l kòm yon wa. Paske on nèg ki gen studio l, nèg la fè mizik lè l vle. Ou konprann? Lè l vle bloke l bloke. Donk se yon pakèt bagay. Kounya la gon bagay pou n konprann. M tap tande ou di sa non. Anpil moun ap kritike l men pèp ayisyen banm di nou yon bagay gen yon mizik Tropicana fè ki di chèche konnen avan w kritike chèche konnen avan w kondane pèp ayisyen banm di nou yon bagay wè dèfwa moun nou konprann ki ap pale mal pou nou an se li menm ki ka nan enterè nou mwen m pa fouti konprann dèfwa anpil moun k ap pale nan avantaj nou Nou konsidere moun sa yo kòm papa gang, kòm papa bandi. M pa fouti konprann jounen jodi a la anpil nèg kanpe yo di RL Prod se papa bandi. E poutan! Poutan! Nou konn papa bandi yo byen bann lach. Fò m kòmanse pale avè nou tou. Paske ban m di nou yon bagay. Gon pakèt moun ki nan entènasyonal la ki chita ap voye moute. Yo pa konprann anyen de reyalite peyi a. Tout nèg kanpe ap di w a e misye ap sipòte bandi, misye ap sipòte chimè. Men. Nou pè lonmen nou nèg kap bayo zam yo? Nou pè site nou nèg yap fè kidnaping pou yo yo? A nou lach anpil. Nou lach anpil. E moun sa yo ki ale tranje kap voye moute konsa kòm yo pa anpil m ta swete nou vin ayiti pou nou vin fè batay sou tèren an paske se pa nòmal ou konprann? Mwen viktim tout lòt moun viktim moun ki pa viktim yo se yo gwo bandi yo. Nou pa janm atake yo. Epi nou la, n ap pede voye wòch nan antouray la, nou pa janm voye wòch sou chwal la k ap manje jaden an. Pèp ayisyen pran san nou tande. Konprann reyalite peyi sa a tande. Ok. Brèf. Fò m di nou ke gen yon jèn ki mouri, mwen vini avèk yon ti kal videyo. Alò, videyo a m ap ka voye l ba nou pou wè kòman jèn sa a mouri. Se te onivo de Kafou Maren. Yè mwen te bay enfòmasyon an. Men fò m di nou ke, alò gen yon fàn, fàn sa a ekri m tou senpleman pou l di. RL prod ou pa konn a kiyès lapolis tap batay m gen presyon se tap yon peche si m pa di sa paske m te di ke nan pral chache enfòmasyon pou nou se nèg je 9 yo paske nou konnen depi gon bagay laplèn se je 9 e laplèn li kontwole prèske antyèman pa je 9 se sèlman m ta kapab di ti Gabriel ki pran yon yon pati nan site solèy lan e apresa tout laplèn nan nèt se jenèf donk kòm plèn lan anpil lè w separe l avèk kwadèboukè la se enmi yo ou jwenn konprann pou m pa di plèn nan nèt paske kit ou pran kwadèboukè ou pran kwadèmisyon ou pran tomazo ou kab toujou di se plèn nan toujou nou konprann. Men kounya la, nan blòk sa yo, m ta kapab di Maren, Divivye, eeum, Fontèn, Pyè 6, tou sa, tout zòn sa yo, se zòn ki kontwole pa G9. Eske nou konprann? Donk, se te mesye sa yo ki t ap batay avèk lapolis, men, ekoute, mwen pa konnen ki sa ki alorijin batay sila a, se sa k fè mwen pa vini avèk plis enfòmasyon pou nou. Ann tande! yon ti koze. Moun ki nan plèn nan veye kò nou. Paske gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen la a ki di ke kapab gen koze wi. E moun sa a, Arab sa a di m degaje m bwè ti lèt mwen paske m pral pale. Alò mwen tou di nou fèt atansyon a vou. Paske mwen pa konnen ki sa k pral rive a. Men ekoute depi m di nou fèt atansyon se un maximum de. prekosyon. Youri Latortue nan tèt manifestasyon nan Ench kont ensekirite. Humm tèt chaje! Depi kèk tan la fò n di ke peyi a li baskile totalman dan la vyolans kote ke kidnaping, asasina, vyòl, vòl ebyen se tout bagay sa yo ta kapab di fenomèn sa yo k ap fè pale de yo dan la sosyete. Poutan seli ki pretan ètre le premye ministre il n'a rien dit. Eske nou konprann? Il n'a rien dit. Ariel Henry, mwen toujou di sa nan chak emisyon. Lè ou wè jan de bagay sa yo ap rive, otorite yo pa pipe mo, ebyen, sa kapab rive tou, ensekirite a frape pòt yo. Ariel Henry fò pale. Te gon moman, Jovenel Moïse pa t vle pale, nou wè sa k te rive. Anpil masak te fèt, tuerie de masse, ebyen, Li te rive sou prezidan an. M pa vle pou sa rive sou ou mesye le premye minis ou menm ki fèt ofis de prezidan de la repiblik. Eske nou konprann? Ebyen jounen jodi a la fò m di nou ke Youri Latortu nan tèt manifestasyon nan Ench pou di non ak ensekirite. Ensekirite sa a ki montre ke leta li pasif, ki montre ke gouvèneman li pap regle anyen paske nou pa kab gen yon pwoblèm anfas epi nou pa janm defini yon strateji pou wè si n ta kapab rezoud pwoblèm sila. Se triste pou la repiblik, se triste pou anpil moun kap gade sitiyasyon kap pase nan peyi dayiti poukò ye la. Antouka Youri, bravo! Menm si anpil moun ap kritike w paske. Anpil moun di dèfwa ou alorijin de sa kap pase nan peyi an kelke sòt epi jounen jodi a la se ou menm kap bay plan pou ensekirite petèt ke ou kapab parèt jenere paske peyi a li tèlman ap soufri menm nou menm ki nan politik la ben nou ka santi ke nou dezarsone anpe twò epi vwala poukwa ou antre nan lojik sila pou kapab ede peyi sa rale yon souf. ak pwoblèm sila l ap konfwonte depi kèk tan. Dosye sa m pral bay la a, m gen enpresyon ke l ap fè plezi ak yon fan ki se Gafre. Gafre m espere ke tout bagay anfòm pou nou. Sa se yon gwo enfòmasyon. Ou wè batay ki gen ant Larisi avèk peyi Ikrèn nan? Ebyen m ta kapab di batay sa fè Larisi byen o pwen ke dapre ankèt ki mennen pa bò kote Cent of Research on Energy and Cleaner ebyen Larisi li menm li fè yon sòm de 93 milya deuro de revni nan ekspòtasyon enèji fosil. A bon! Fò n di ke gwo lajan sa a ke Larisi ganye pandan 100 premye jou batay kontre Ikrèn, don yon majorite vè Inyon Ewopeyèn, dapre yon rapò Centre de Recherche Indépendant pibliye nan dat lendi 13 jen an ki endekse patikilyèman Lafrans. Cent of Research on Energy and Cleaner ki baze nan peyi Finland, Li fè gwo revelasyon sila lòske peyi Ikrèn mande oksidanto yo pou kapab koupe fache avèk Larisi. Sa vle di pa fè komès avèk Larisi pou sispann alimante trezò Larisi pou yo kapab afebli pandan gè la. Ue, ki se Inyon Ewopeyèn ki reprezante 61 pousan enpòtasyon fosil, swa anviwon 57 milya dewo sou 100 premye jou, lagè sila a depi 24 fevriye jiska 3 jwen. Pi gwo enpòtatè lan se Lachin avèk 12,6 milya dewo, answit ou jwenn Almay avèk 12,1 milya, Itali 7,8 milya daprè estrikti sila a. Revni Larisi sòti dabò nan vann petwòl brut ki totalize 46 milyar dewo, epi answit gaz sa a ki achemine pa gazodik genyen 24 milya pwi pwodwi petwolye, gaz natirèl likefye, epi anfen charbon. E sa ta kapab sanble ak yon pwojè a lon tèm, sa ki sinyifi ke la Frans li menm deside pou kapab antre nan lojik sila malgre envazyon Ikrèn pa la Risi dapre yon Espesyalis, Lafrans dwe fè sa n ta kapab rele yon sinèji antre pawòl e akt. Si li vle, tande byen, si l ap soutni peyi Ikrèn, li dwe mete an plas imedyatman yon anbargo sou enèji fosil peyi Larisi, epitou devlope enèji pwòp ak solisyon efikasite enèjetik, dapre. menm espesyalis sila. Sa vle di ou wè tout sa k ap fèt nan mond lan lan se jwèt. Genyen yon mo yo toujou di nan peyi nou an wi, yon fraz byen sur, tout sa w wè nèg yo ap fè la a se krèk ti bèt. Sa vle di Poutin ap vanse. Mwen menm, m poze tèt mwen kesyon maten, midi e swa. M konn ap reveye, m di, kòman fè yon moun pa renmen Poutin? Hein? Ayisyen ki yo menm. pa favorab ak Putin, ki pa twò renmen Putin. Men, m pral juste fè yon ti ilustrasyon pou nou. Eske nou sonje lè yo t ap voye fòs nan peyi Dayiti, Minustah, tout lòt fòs yo, eske nou te janm rankontre yon sòlda Rus pami yo? Vrè ou fo? Eske depi lè n ap li listwa, menm lè gen listwa ki bay manti, nou janm wè nan yon chapit istwa ke La Risi te okipe yon peyi? m ta renmen nou di sa. Eske nou pa janm wè dèfwa gen yon seri de rezolisyon k ap vote nan Nasyonzini, se Larisi ki poze veto ak rezolisyon sa yo? Sa vle di Larisi pa oksidantal. Sa vle di Larisi pa yon gwo peyi k ap chache detwi ti peyi. Sa Larisi ap fè ann Ikrèn nan, se pa ke l ap detwi Ikrèn, men l ap mete Ikrèn nan vrè plas li. Eske nou konprann paske m pa kwè jounen jodi a la ou wè nou mande pou larisi li pa ka vini sa vle di gon moun nan zòn nan kap di larisi la pa la ou epi nèg yo konprann ke pou yo te kab al antre an ikrèn pou fè ikrèn antre nan lotan men se nè pa posib sa eske nou konprann donk m kab konprann ke yon nèg wap viv lèzetazini paske depi wap viv nan peyi sa aparaman son peyi ki diferan de larisi paske sou bezwen reyisi Ou pap kapab ale la Risi, se lè Etazini wap ka ale, men se pa paske wap viv byen lè Etazini e ke moun ki an Ayiti yo la lè Etazini ap pyetine, moun ki nan peyi tou pre yo la lè Etazini ap pyetine, moun ki nan lòt peyi yo anpil peyi ap pyetine pou ta di ke nasyon sa. Se yon bon nasyon. Antouka m espere nou kapab konprann. Merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.